Pa gen piyès moun kap vin sove peyi dayiti menm si ou tande lentènasyonal ap reyini sou reyini Tout se pawòl tafya. Se ou k pou sove tèt ou. Rezon an senp, dirijan nou yo mele ansanm avèk tout lòt sektè yo, se yo menm ki fon kowalisyon pou ke yo kenbe nou nan ensekirite a. Alò, ou pa gen lòt chwa ke file manchèt ou. Komisè Jean Ernest Muscadin di bwa kale, Pi rèd, medam matmwazèlz e mesye dènye aksyon sa a komisè a poze se kounya bandi yo panike. Chèf de gang Izo menase popilasyon an menm jan premye minis Ariel Henry te fè l. Hum! Izo di n ap bat kò nou, kòm m tande nou di bwa kale, ebyen kounya la a se ba l pale. Ou raple w, premye minis lan te di nou ret trankil se remèt kò pa fè jwèt bosal sa a li p ap bon pou nou si bandi yo ap touye nou kite yo touye nou Ebyen pèp ayisyen m pral fè ou tande. Ansyen premye minis Claude Joseph pale e felisite popilasyon ayisyèn nan pou nouvèl inisyativ sa yo pran pou ke yo kapab lite kont ensekirite a e non sèlman sa tou remèsye lapolis pou jefò lap fè malgre mye gouvèneman pa deside ba yo materyèl nesesè pou yo konbat bandi yo wouy manman manman manman gadon levanjil pastè manchèt frape ankò zafè kretyen ap le san de jezi biw ap tann jezi pou vin mete sekirite nan peyi dayiti se nan djakout nèg okap na wè sekirite ebyen pèp ayisyen. Pastè a di, Kite dèyè Letènèl an repo, li deja ba nou konesans pou n debouye nou, mete sekirite nan peyi a. Mezanmi, bandi yo pa gen lòt opsyon pou yo, se achte yon manchèt. Ou kwè se zen nan peyi sila, zen pete ant yon polisye ansanm avèk madanm ni, wi, madanm ni ta ansanm avèk yon avoka. avoka, madan avoka li menm kanpe an bwa kale, bon padon se pa bwa kale, peni epluche pèp ayisyen, kounye a la map poze tèt mwen kesyon, kòm etan done pandan dènye moman yo la gon maryaj ant lapolis e lapopilasyon, donk èske madan avoka ap jwenn ansanm avèk polisye a pou rezoud pwoblèm ensekirite seksyèl sa a? Pèp ayisyen koze yo anpil, mwen envitew rale chèz ou chita. Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abòne e mèsi paske ou pataje video a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pou la pou pa rate okenn video Zanmi pa ou Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa ki se te machin prezidan ap pase vakabon ap kouri dèyè l mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se pousyè an n pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen mwen pral flannen m wè de chimen pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi anpil anpil. Zanmi pa w Fouco ki rantre lakay ou pou yon lòt edisyon spesyal. Medam, matmwazèl e mesye, pa gen pyès moun k ap vin sove nou anba gang yo, se nou menm ki pou degaje nou, debouye nou, sove tèt nou. Gouvèneman an di nou, ebyen, pa fè jwèt bosal, tandiske mini jistis la di nou, li a de teritwa pèdi ke chak moun defann tèt yo, ebyen kou nou pran manchèt nou kapab wè tout les assassins de la République tout plim nan do yo. leve. Ebyen medam matmwazèl e mesye komisè Muscadin ki te deja ebyen livre l nan yon batay nan yon travay kont lensekirite trake bandi ebyen pèp ayisyen komisè Muscadin vin pi wouye pi koupe li vin pran plis prekosyon toujou avèk dosye bwa kale sa nan pòtoprens depi se machin kap pase kap rantre nan gran sid peyi a ebyen li menm li kanpe machin sa yo pou l fouye yo de la tèt o pye pou l konnen èske pa gen enkoni nan lide pou kapab pwoteje zòn sa a pou ti banben pa sot kote yo soti pou vin pouri zòn nan. Mwen envite w tande deklarasyon kèk sitwayen e gade komisè Muscadin tou ki t ap fè kèk tchèkpwent nan lide pou ke li kapab rasire l ke popilasyon an an sekirite pou tout bon. Nou menm nan Miragwàn, n ap tape yo, n ap tape yo. Pase m gen komisè Muscadin dèyè m, k ap fè yon bon travay nan Miragwàn, e bwa kale n ap ba yo. Pase, m ta renmen peyi a chanje. Pase m tande gen yon pakèt ti chimè, gade, Muscadin prezidan, Muscadin prezidan. Men, qu'est-ce que tu as mon cher? Calme-w! Donk medam matmwazèl e mesye, menm chofè moto k ap pase, ou sipoze kanpe pou yo verifye poze ou kesyon. Sinon, ou konn bagay yo deja, bwa kale, lari a frajil. Mph. Pase m ta vle miskaden prezidan paske se miskaden ka dirije peyi a se miskaden ka kenbe peyi a an otaj miskaden. kalm ou. Kite chèf la fè travay li an silans. Donk pèp ayisyen ou kapab wè. Depi lè machin nan ap vini, chofè a gentan tou mete men l deyò pou salye komisè a pou gwo travay l ap fè. Se pa ti koze piti non. Bwa kale! E sa k pa la kontan anvayi! Aletranje m ta renmen yo voye ba kòb la yo pou nou. Nou bezwen 3 cha Ti Magali. Nou bezwen 3 cha Ti Magali. Fò Miyagwad chanje. Fò dyaspora yo ka antre. Fò polisye m yo peye. Nou bezwen voye 3 cha Ti Magali ban nou. Pase map pale pou peyim pou zon sikis entènasyonal lame peyi a chanje lame polisem yo peye mesye chati magali mesye chame. Sa misye genyn pale anpil konsa yow menn Humm map mute ou, ou bat kò twòp, ou paka pale anpil konsa ok. Li poko chanje toujou. Donk pèp ayisyen, ou kapab wè bus kap pase, jenn gason yo paka konprann ou an ki jan sal, fò fouye tout sa w pote. Komisè Muscadin kap mete lòd nan dezòd pèp ayisyen. Donk sa se yon bus, majorite valiz sa yo ki dèyè a yo pral desann yo, e non sèlman sa tou komisè Muscadin menm monte anlè bus la pou kapab verifye pèp ayisyen, verifye èske pa gen enkoni ki pase. Hum! Men sa Ariel pa vle a, men kòman pòt la fèt la menm Bondye papa? Ou konnen nou toujou monte bus yo tankou sadin. Ou kapab wè pèp ayisyen depi se ti bwat ki byen fèmen, malgre mèt bwat di se telefòn men komisè Muscadin ouvri li verifye pou l wè vrèman èske se telefòn. Bravo komisè kontinye mete prensip nan ni peyi a puiske nou konnen tout peyi a pa ka gate fòk sekirite a kòmanse mete yon kote epi pou tout rès lòt zòn yo pèp ayisyen sekirite kapab blayi ladan. Nòmalman. Nou genyen ansanm avèk nou, ebyen, ansyen premye minis Doktè Claude Joseph. Bonjou Doktè, sa fè lontan nou pa wè w prezante devan laprès, kisa w pote pou pèp ayisyen an jounen jodi a? N ap salye e felisite pèp ayisyen an. pou angajman l, kouraj, ak detèminasyon nan batay l ap mennen pou l pran desten l nan men. Kouwè n toujou di l la, batay pèp ayisyen pa genyen an, se batay li pa janm mennen an. Nan moman sa a, peyi ap travèse yon kriz miltidimansyonèl. Se yon kriz politik, sosyal ak ekonomik. Politikman peyi a san gouvènay. Nou fas ak yon gouvènman dekriye, ilejitim, enpopilè. Apre prèske 2 lane sou pouvwa, rezilta a se zewo bare. Se poutèt sa, popilasyon ba yo katon wouj. Jan nou tout konstate l, Ariel Henry pa manifeste ankenn volonte Pou jwenn solisyon ak kriz gouvènans sa a, pandan plizyè fwa, li deside pase anba pye kèk sektè nan vi nasyonal la ki te montre bon jan volonte pou rezoud kriz sila a. Jan nou tout konnen l, Ariel Henry pa sensè. Ekonomikman lavi a vin ekstrèmman chè. Moun pa ka manje. Moun pa ka peye kay. Pri tout pwodui premye nesesite yo tankou lwil, pwa, mayi, diri, espageti, bannann, moute tèt nèg. Kanta pou gaz la ki se yon pwodui transvèsal, pèp la pa ka jwenn sa. Enflasyon an atenn ba 50 pousan. Ki vle di. Ki vle di, pèp la vin 50 fwa pi pòv, pi vilnerab, pi mizerab. Goud la tounen zòrèy bourik. Anvan 7 jiyè 2021, pèp la te bezwen anviwon 90 goud pou l jwenn yon dola. Jodi a, pèp la bezwen 168 goud pou yon dola. Difikilte ekonomik sa yo se rezilta movèz jesyon ki chita sou koripsyon, nepotism, favoritism ak kliyantelism. Sosyalman, n ap viv yon moman kote klas mwayèn nan disparèt, ti machann, Madan Sara, bizismann, peyizan dekapitalize nan peye ranson pou zafè kidnaping. Medsen, enfimyè, pwofesè, avoka, enjenyè, jenn fanm ak jenn gason ki reprezante avni peyi a ap kouri kite l pou al chache lavi lòt kote. Anpil moun ap kite peyi a akoz ensekirite ak kidnaping. Sitiyasyon sa ranfòse yon sistèm ki te deja chita sou inegalite ak enjistis sosyal, kote moun ki pòv yo vin pi pòv. Kriz sa gen yon enpak sou lavi fanm ak tifi an patikilye. Yo sibi tout fòm vyolans, tankou. Vyolans fizik, vèbal ak seksyèl. Fas ak sitiyasyon malouk sa a, pèp ayisyen an reyaji. Li dekrete pèmanans. Li deklare koukouwouj kont ensekirite ak kidnaping. Pati politik ede ap felisite pèp ayisyen pou angajman l. kouraj ak detèminasyon l nan batay l ap mennen kont ensekirite ak kidnaping. Ede a pwofite moman sa a pou l salye travay fòs lòd yo. Malgre Ariel Henry pa ba yo mwayen, men yo deside akonpanye pèp la nan batay l ap mennen kont ensekirite a. Ede kwè tou, chwa souveren pèp la fè pou l asire dirèkteman sekirite l nan plizyè katye se yon imilyasyon nasyonal ak yon lòt echèk pou Ariel Henry ki pa gen okenn lejitimite ak konpetans pou kontinye ap mennen bak peyi a. Nan sans sa a, pati politik la mande pèp la pou li aji ak anpil entèlijans. Ede ap envite pèp la pou l kontinye fè koukouwouj dèyè bandi nan tout katye yo epi remèt yo bay fòs lòd yo. Ede envite pèp la tou pou l renmèt bay lapolis tout zam ak lòt materyèl ke yo rive sezi nan men atoufè yo. Pandan pèp la ap kontinye pran responsabite l douvan aksyon kriminèl yo, ede ret kwè, se bon jan politik piblik k ap ede n atake tout kalte rasin ki lakoz kriz ensekirite istorik sa a. Ede kwè. Ayiti bezwen bon jan politik piblik ki ka bay timoun yo ak jèn yo yon lòt pèspektiv. Pati politik la kwè peyi a bezwen bon jan inisyativ ekonomik ak sosyal ki pou kwape lamizè, povrete ak chomaj k ap fini ak popilasyon an jounen jodi a. Ede kwè Ayiti bezwen enstitisyon solid, ki ka rive kontwole koze zam ak minisyon k ap antre ilegalman nan peyi a. E de kwè tou. Peyi a bezwen yon sistèm jistis djanm ki ka jije ak kondane gran nèg ak politisyen k ap enpòte epi simaye zam ak minisyon toupatou. Yon lòt kote, e de kwè se dirijan konpetan ak vizyonè ki soti nan bon jan eleksyon ki ka retire peyi a nan kalfou difisil l ap travèse a. Nan sans sa a, Ede ap mande pèp la pou l mete bon jan presyon, bon jan mobilizasyon sou Ariel Henry pou l kite pouvwa a, epi pou nan lespri atik 149 konstitisyon an pou konsèy minis yo chwazi yon premye minis nan mitan yo pou 30 jou. Pandan 30 jou sa a, PM pou ti bout tan an ap gen misyon pou l jwenn yon konsensis nasyonal ak tout fòs viv nasyon an pou fòme yon gouvènman k ap gen pou misyon, 1 kwape ensekirite, 2 chanje konstitisyon, 3 òganize eleksyon. Ede vle pèp ayisyen an konprann sitiyasyon peyi a pa yon fatalite. Yon pèp ki fè revolisyon ki akouche 1804 la, yon pèp ki goumen kont lokipasyon, Yon pèp ki te rive derasinen diktati fewòs Divalye a, se yon pèp ki gen randevou ak listwa e ki dwe kontinye batay pou konstwi yon Ayiti nan dimansyon bèl istwa sa a. Ede ap raple pèp ayisyen an ki se li ki souveren, se li ki granmoun tèt li, se li menm tou ki gen solisyon kriz tout kalte k ap brase bil peyi a. e de kwè lè a rive pou pèp la pran bon jan angajman nan responsabilite istorik li genyen pou l remete Ayiti kanpe. Ede kanpe bò kot pèp la, e pèp la mèt konte sou ede pou konstwi yon Ayiti nan dimansyon listwa. Vwala, medam, matmwazèl e mesye, ou t ap tande, ebyen, deklarasyon ansyen premye minis Claude Joseph. Men, frè m ak sè m k ap koute m, byenvini nan Ensolit nou pou jounen jodi a. Bon. Fenomèn bwa kale sa pèp ayisyen lage limena sou tiktok nan rakonte oh fòm montre w ti video sa se extrèmeman enpòtan. Ayy. Ayayay manman ok ti chouchou wè sa se sou tiktok pèp ayisyen hein se ti chemiz deboutonnen jiskanba epi ti fot Ti tatou? Sa sa ye la cheri? Bouchon zam? Je ne sais pas? Se ti tatou, you understand me? You. You. Oh my God, oh my Godness. Ooh. Souris mon amour, dents dures, mouah, c'est trop cute. Frères et sœurs bien-aimés, chak grenn dan yo gen espace. Hee jansiv yo lèd oh my God oh my goodness se tèlman enteresan anh ok se konsa sa te ye wi anvan bwa kale pèp ayisyen waww humm pèp ayisyen epi boom bwa kale heehee epi many. Mwen gen yn meme mwen men manmanm epi yap dim madan gang m pa konnen yn men sa yap dim. Why you cry my baby why why you cry. Gad kote dyaspora jwenn jistis nan w konnen hahahaha Mezanmi nan jou pase yo bif ki te genyen ant medam repiblik dominikèn o wi dyaspora patati patata epi boom men kounya la w tande gang gang gang gang gang gang gang gwo kout chapo pou anpil fanm ki nan geto a. Gwo kout chapo pou anpil fanm ki nan geto a se vre ke m konnen sitiyasyon an difisil men yo toujou fè efò yo kenbe tèt yo men kounya la pèp ayisyen ou kapab wè ti cheri a nan jou pase yo tap ka lekòl byen nice epi men kounya la se dlo nan je pase yap dil madan gang. Sak pase menm ma belle. Mwen ap plede sida nan boure mès marone nan maraj pam. Mezanmi ti pit la pa konn anyen nan bagay lan non. Ou konn pou kiyès bagay la fè mal se pou mama. Se pou madanm humm se pou madanm nan bay la fèm mal humm pa kriye pa kriye pa kriye tande humm eh poukoi tu pleure ma chérie ne pleure pas hein li oblije fè video pou di li pa nan gang epi èske ou wè wèl lèl kot manmanl kòmanl ye. Manman pa sou rezo. Epou te met menm ti chemiz li hahahaha ala traka papa bagay la di wi souvan m pa di w nan anyen non ti cheri men souvan pèp ayisyen granmoun yo konnen yo se ti jezi nan po krab epi yo gentan travèse 70 pas dlo. Gade chita malerèz la. I love you. Eyy oh my God oh my Godness Ne pleure pas ok ma chérie tellement jolie pa la peine pou kriye men phénomène bra kale a pèp ayisyen. Eyy bwa kale a bay danje frèm ak sèm kap koutem ou kwè se koze genyen chèf de gang izo bon frèz e sè byen eme fòk mwen diw majorite medya tradisyonèl la plipa jounalis ki toujou nan opozisyon lèm nou nan opozisyon toujou nan kraze brize etc. Moun sa yo tou ki toujou afilye a gang, pase nou konn sa tou. A chak fwa gon mouvman k ap fèt pou ke popilasyon an kapab soti nan sa li a, yo pa janm aksepte. Gon seri de politisyen opozisyon, tranzisyon tou se toujou konsa. Ebyen w ap wè diskou yo pa diferan parapò ansanm avèk diskou bandi yo. Bon m fè w tande izo kap menase popilasyon. Map salye tout moun kap viv lan mond lan nèt spesyalman ayisyenm yo. Koman nou ye koman nou ye. Ou gen ayisyen tou? Nasyon sa genlè pa enmèt franchman. Ay tout gang enmèt li, tout vòlè, tout politisyen. Pa vin pale anpil la e 3 minit selman 3 minit e moun akayè moun kabarè poze nou si nou pa poze nou nap wèl ok e menm sa ariel te di a wi e ou kapab wè yo tout sot ansanm pèp ayisyen yo tout soti ansanm nan menm moman premye minis lan fè deklarasyon An menm moman tou, tout chèf gang yo ap fè deklarasyon, bon tout alye yo, pou m byen di w. Li senp. E diskou PM nan avèk diskou mesye yo pa diferan. Eske se menm kote yo te ekri? Se la kestyon ki se poz. Wè moun sous matla k ap bat kò yo, depi se sivil k ap soti nan zòn minotri ki pase anba yo rache yo. Ok. Waww. Ariel di nou pa fè jwèt bosal Izo vini di nou li menm Ou sonje moun minotri moun minotri sou smat la ki tap bat kò yo yo rache yo e lè sa lè yo rache yo a pèp ayisyen premye minis la pa di way sa vle di l te bay bandi yo lòd pou ke yo rache pou yo pa anmerde l. Eske tu konpran? Eske w konprann kòman peyi ap dewoule la? Ou kapab wè se lè popilasyon an pran dispozisyon rale manchèt li, sa fè premye minis lan mal li di pa fè jwèt bosal. Etandiske lè bandi, lè Izo t al touye moun sou smatla yo, li pa t di way, se kòmsi l pa t okouran. Ew kapab wè izo vini li di menm bagay la. Voye dinozo yo al kote yo nan sous matla yo lage m tou pran zòn sa nou jwenn anpil la manchèt wi nou kite sa yo atè nou te fè yon reyinyon kilè sa nou vini nou atake e pat atake non nal dèyè atake sous matla nèg mwen yo nou kite anpil atè sak gentan kouri kouri yo vin a blende sak gentan kouri kouri kilè sa nap fè yon reyinyon anndan kabaret. Dinozò yo al bann vizit, sak ret atè ret atè sak gentan kouri kouri. Dinozò yo nan sous pat la poze, pa atake moun yo kabarè. Moun kabarè a kare poze nou. Pou sa pa pi grav paske depi nap bat kò nou, ou wè kote n ye a e la m pral jwenn nou anndan kabarè. Li ka pi, sa ka pi grav. Apre sa, m tande bwa kale bwa kale. Si gon bon bwa kale kap fèt, fò Izo pran nan bwa kale. Fò Ti Lape pran bwa kale. Fwa Manno Van Bwa Kale, Kelly Bway Bougòy, Jeff, Luckson, Vitelòm, Lanmò San Jou, yeah, fò nèg yo, fò tout pran Bwa Kale. Si gon. Ou konprann pèp ayisyen se staff la, se ami chèf polis la, se zanmi André Michel yo, se zanmi premye minis la, osi senp. Wa ki non li site? Se alye yo ye, se zanmi yo ye, se patnè yo ye. Bon bagade kap fèt la mwen gwo pakèt inosan ap tiye nan lari a m tande bwa kale bwa kale moun kite gen kont a moun bwa kale bwa kale bagay sak pase debisi a piga m panse kòmsi se de twa grenn moun ki melanje a de twa lapolis fatra de twa polisye fatra yo panse yo fò non wè nèg nou t al pran debisi yo Nèg sa yo ki deplase a, menm yo menm yo nan konn antre yo, nèg ki mache a bal yo, a machin bal la, li fè wout pal, li kite nèg yo nan. Men, depi kilè w te konn vin ban nou eksplikasyon lè sòlda w mouri konsa Izo? Ou stupid! Hahahaha! Kan le bois kale è cho pèp ayisyen an! Depi kilè w konn vin ban nou eksplikasyon lè yo fann tèt sòlda w? Ti lapli vini di se inosan mesye ki mouri yo, yo pat al atake, yo pat al debisi, kounya mou menm ou vini ou di konsa, sa ki mouri yo se chak ki te fè non wout diferan. Hahahaha non nou sipoze fè ti repetisyon avan mesye. Bon nèg yo ret a sèl chajè yo avèk de twa grenn bal nou tou pwofite de sa ok ok gen de twa nèg nou rache. Waww Waww. Menm ki t pami nèg mtand ap rache yo gen anpil nèg sikse kout pa rekonèt, anpil inosan rache. Wi se nòmal nou pa janm rekonèt yo. Men sak bèl yo pa janm rekonèt yo apèp ayisyen mpa janm wè granmoun vin reklame yo tou. Nou toujou pa rekonèt yo nou toujou pa rekonèt yo toujou konsa. E moun petyon vil. Ok. M tande n kanpe an bwa kale moun delma. Ok. Majorite yo a tout moun petyon vil non. E ben ou e la nou menm nou kanpe an zam pale. Ok. Nou kanpe an zam pale. Mwen n la brache inosan brache bagay. Mete n sou men nou vin atake izo lan kwen an. Depi n pa ka rache m sa pa gen bwa kale. E pi Trè byento nou ka jwenn yon ti vizit wi. Nou ka jwenn yon ti vizit. Pa gen pwoblèm, nou va gen tan pou n ret sou ou. Sof ke, genyen ki te di plis pase w. Genyen ki te di plis pase w. Jounen jodi a kote yo? Frèz e sè byeneme, lè sitiyasyon an difisil, ou bezwen pawòl sa yo pou kapab redouble fòs ou, kontinye mete bwa kale Son seri de ti vakabon, son seri de ti san sal ki anpeche nou fonksyone. Avèk vou, Pastè Manchèt. Bondye pa voye nou sou latè epi pou l al plante mayi, plante patat ba nou manje. Non, l chaje l pou l fè patat la donnen. Men nou menm fò n met lyann patat lan ba tè a. Egzakteman si Bondye fè nou l mete konesans nan nou se pa li menm kap vin met sekirite a se nou k pou file manchèt nou epi mete makak sou vakabon. Bondye ap fè mayi a pouse men fòn plante grenn mayi a Amen. e fòn sakle l fòn wouze l donk Bondye pa mete nou sou latè pou lap bebisite nou nan tout bagay. M alèz. M tande lòt la ap priye pou delivre Ayiti. Mande m kilè Ayiti te anchene je ne sais pas. On pakèt bann ti zèl ravèt, politisyen visye, vòl ap bay pwoblèm. Ou pa koresponn ansanm ak yo. Ou panse le syèl pral touche kè? Ki kè? Eben. Kayen ta chanje. Lò vyolans vini dan le mond, lè vyolans enstale kò l kèlke pa dan le mond nan kèlke kwen, se pou moun ke y ap fè vyolans sou yo a defann tèt yo. Amèn! Amèn! Amèn! Amen ankò alelouya amen. Personne ne vienne me dire le contraire si gen de texte nan bib la mal enteprete avek lespri de satan ki fè moun konprann ke lè yo ba w yon souflèt sou bò figi goch la se pou vire machwè dwat la Ou ankò se pou w kouri al kache, se tou sa w ka fè paske w ap sèvi Bondye. Enben, ban mwen di w, se pa sa Senyè a ansenye mwen. Nou te esplike w dènyèman sa vire lòt bò machwè a vle di. Deplase kote w te ye a, Al fè menm sa w t ap fè a nan lòt kwen an. Gen moun k ap di mwen, N ap mennen manchèt legliz, ò legliz s on lye de pè. Non, legliz se kote travayè lapè yo vin travay. Gen moun ki di, O wi, legliz s on lye de repo. Pa t janm gen repo nan legliz. Kretyen yo te toujou ap kouri, yo te toujou ap arete yo, yo te toujou ap bat yo, men kèlkefwa yo te konn defann tèt yo tou. Paske Bib la di yo te vayan alagè. Alò, si yon nonm pa konn Labib, se pa fòt mwen. Si Ou ret nan vòlò madanm moun, ou ret nan vòlò kòb nan men fidèl yo, ou ret nan okipe afè politik, ou pa okipe w de sak nan bib la epi wap di tenten m pa responsab. Amen esa yo konsa vre. Se pa mwen k kòz sa, chak moun adone yo a sa yo gen pou fè. Amen. Ou ta dwe kite lè politisyen sokipe de la politik. E visye yo visye konsa yo pral nan touye prezidan. Ki son salopri. Ah! Gwo koze wi, gwo koze dans ce peyi tout bagay se salopri nèt. Tenten nèt wi pèp ayisyen nan peyi dayiti. Nan peyi aletranje lè w di la politik waw se kelke choz. Lè yon moun di w li se politisyen, waw! Nan peyi Dayiti, lè w fin fè tout lòt, yo mèt lage kò w nan politik la wi, si w pa bon. Si w gen yon fi w ap koze ansanm avè l, ou gen dezan w ap koze wè w pa bon. Alafen bay fanm nan vag, lage kò w nan politik la wi. Lè fi a pa vle koz avè w di se pèsekisyon. Osi senp ke sa. Wap wè gen fi a pi vit wi. La politik wi. E kote k gen plis odas yo nan peyi Dayiti vòlè wi. Hum! Epi ou pa wè sa yo fè peyi a. Rekite, mekanisyen an kontinye ranje machin. Kite medsen an okipe l de malad yo. Kite syantifik yo kontinye kreye pwazon, kreye maladi dan le mond. Men si w di w se pastè w ta dwe okipe w de la pawòl de Dye. Amen! Lè w vin nan legliz, Letènèl òdone w pou w pa vin avèk bidon vid, Pou gon ti kras lwil nan dènye boutèy la e senyè ap plenn pou ou pou al kontinye travay. Legliz pat janm on lye de pè, lapè a se antre nou l ye men se pa nan legliz la paske legliz la sil te on lye de pè enben nou pa tap bezwen lè sèvis la fini pou n di mon frère que la paix soit avec vous si lapè a deja la poukisa n bezwen swete youn lòt lapè. Se paske nap viv dans un monde de guerre des pasteurs pote tèt yo vin nan levanjil men se lajan yo vin chèche vin chèche lonè yo kandida a la prezidans a la deputasyon o sena yo kandida pou tout pòs nan malpwòpte yo rele politik la. Finalman, legliz la vin pouri tou dènyèman la a, n ap raple ou, nou pap pran sa lwen, n ap pran n tou pre a, nou te wè dè federasyon de moun ki nan legliz de responsab mete fidèl yo nan lari pou y al fè manifestasyon kont yon prezidan. Efektivman yo patisipe nan touye l la. Le fèt ke yo mache nan lari a pou di yo pa vle wè prezidan, yo deja patisipe. Ale wè menm te gen ladan yo ki te gen men yo tranpe nan mannigèt yo tou. Gon pastè ki te temwen de kòmandan lame ti manchèt. Non, se pa yon ti manchèt. Se yon gwo manchèt. Alelouya! Amen! Amen wi! Se pa yon ti manchèt, nou ka wè se yon gwo manchèt. Amen! Yon manchèt ki ka gaye kaka. Amen! Amen! Alelouya! Gen moun ki di m son bib pou m te pran pito. Se yon enbesil ki pou di bib la se zam ni. Zam kijan? Zam pou touye kisa? Bib la pa ka tue on marengwen. Se absurd sa. Se absurd. Bib la fèt ak fèy papye. E lè on nonm jwenn ou avèk on bib nan men ou, epi l fout on kalòt, ou te mèt gen 50 bib. Wap pran kalòt ou a. Amen alelouya. Se bib la k dim. Se bib la ki dim. Daprè la lwa de Dye. Lè yo kenbew yo rachon dan. Devan w la lwa te dwe kenbe moun sa rache yon dan devan l tou. Amen. E se sa k jistis. Pa ekzanp nou tande y ap pale de jistis pou prezidan Jovenel. Detwonpe vou. Kèlkeswa sa yo ta fè a l pap janm jistis pou prezidan Jovenel. Li mouri deja. Lè yo baw jistis fòw ka jwi jistis la. Si yo bay prezidan Jovenel jistis kòman lap jwi li? Pou yo te bal jistis depi lè yo tap denigrel la fò de twa minis nan gouvènman nan te leve pou defann li. Kote direktè jeneral yo sa yo te di? Se sèl Jovenel kap pede mache pale nan tout kote. Mwen menm te wè lap mouri paske l atake de moun avèk virilite, avèk virulans e l pat gon moun kanpe dèyè l pou te reprann sa lap di a. Humm e la l di a wi, di vre wi. Lè w sèl, wap fini sèl. La Bib di malheur a celui qui est seul. Si m leve yon jou m pa jwenn okenn pastè dèyè m Nou pa dèyè m pou m preche levanjil m ap preche a, se pou ou m ap preche l, m ap chita lakay mwen, m pa pral legliz ankò. E pou ou m la a? E pa sa? Sa m ap fè la a, M pa konn ras nou, nou pa pitit manman m, papa m, nou pa nan ras mwen. M twouve la a. Èske m tòde ponyèt nou pou nou ban m lajan an? Èske m peze kou nou pou nou ban m lajan an? Gade pou wè, tout bandi yo nan peyi Dayiti, yo tout se de jèn, prèske apeprè menm laj. Sak pase? Son bèl jenerasyon nou gen. Gon pakèt moun ki nan gouvènman la se dè demon yo ye. Ou panse pou yon nonm rive senatè, men se yon bib l achte epi l li sòm 51? Non! Se nan baka wi y ale. Yo gen kantite moun pou yo bay par ane, menm lè w wè y ap òganize kanaval ou pa toujou wè gen yon gwoup de moun ki pou mouri? M pa pwovoke gang, èske m pwovoke yo? M pa fè yon diskou hene, m pa pale mal kont gang ni kont chèf gang, m sèlman achte yon manchèt. Achte yon manchèt. Ou al la pèp Ayisyen. Just achte manchèt nou, nou pa danyen. Se just manchèt nou nou di nap pran wi. Se just manchèt la selman nou di nap pran nap gaye kaka bandi. Epi ou wè tout bandi leve. Bandi sou tout fòm wi, bandi a kravat, bandi nan gouvènman, bandi a sapat tout mandaraj. Just gaye kaka selman. Atche la, on manchèt selman n achte wi. E pou nou youn pa konprann ke se kou youn lòt pou nou koupe, m di se pou bandi a n achte l. Pou pa konprann, ou pral koupe kou m, koupe kou frè Abèl. Nou di n achte l pou bandi. Men ki bandi? Nenpòt bandi. Ou pa t ap santi w lou nan kabann nan? Men pastè pa gen pwoblèm pou yo vin degize yo lave yon grenn pye wi. Epi yo sanwont yap pale sou moun. Ki mesaj pou nou ta trete la a? Legliz mwen an pa legliz, se sa l di. Pou legliz mwen an ta legliz, Fòm ta ap kou chak ti jèn fi k gen 16 an 15 an 16 an legliz la. Sak pase pastè sila sak pase pastè sila menm ki fèl pa vle wè w pou tèt manchèt la li di legliz la pa legliz men pou manchèt la sèlman mwen m prale. Wi pase se sal fè li menm lè sa m tap gon legliz Epi yo arete m mete m nan lajistis m bay lajan m peye lajan yo lage m yo repran m ankò. Wi. Pastè sa a kanpe nan legliz la yon jou li vin ak yon jèn sè met jèn sè a kanpe m pral ba w istwa apre sa m ap di w sa k pase li di jèn sè sa a nou wè la a Nan semèn nan m chason demon èzili sou li. M poko janm konprann kòman lòt la dou li chason demon sou yon lòt. J konpran ryen pèp ayisyen. Sak pase? Men kòm l ap pran pòz li li pa gen valè, li enferyè, èzili a ap tounen sou li. Lè zile a tounen sou l ankò, se li k ap chase l pou kont li. E m ap pran sanksyon kont li. Ah! Se ou menm a pastè a ki te chase l? Bon, m pa konprann anyen. Ou tande? M reflechi sou bagay la, m reflechi, m ap chèche kle a. M reflechi, m reflechi, m chèche kle a. Lè m jwenn kle a, ou konn sa l ye? Pastè a pran pòz li, l chase demon sou ti dam nan. Apre sa, l di li, pou demon an chase tout bon, fò l kouche avè l. Si se pou sa kite demon m nan tèt mwen, kite l. Pastè a pran pòz li chase demon, demon poko janm chase vre, menl vle tifi a poul kouche avèl pou demon an ka fin ale nèt. Sak pase aprè pastè? Ti dam nan pa dakò, ti dam nan di oh pastè mwen menm pòv mwen menm tyetyetyetye, pastè a fache. Kounya pastè a di lanbe demon ap tounen sou e lè l tounen ankò sou ou, e ou k ap chase l pou kont ou. Kont ou. Ah bon! M pa t ko konprann levanjil an ok. Sa vle di la a, ti dam nan gen demon, misye vini di l chase, kòm etandone ti fi a pa vle kouche avè l, Li di si fi a lè demon an tounen, se li menm k'ap chase l, pou monte kwè l chase l, kòman l'ap fè tounen? Lè demon an tounen, l'ap chase l pou kont li. Mwen menm la m di nou nan levanjil chaje malfèktè, menm jan seman avèk nan vodou, nou konn se blag? Wal kay gangan, gon seri de gangan pèp ayisyen, pou jwenn tretman fòw fon 7 plumen ansanm a gangan, ou kwè se koze, fòw gangan goutew, pou lespri a travèsew, gen moun ou wè k tonbe nan pon kès, humm, nan mache kay djab, hahahaha. Pise w pa vle m fin chase l. Sa vle di pou l fin chase l la se kòk la, hein, kòk la k pou fin chase demon an, Eske w wè de koze? Pa twò lontan la, ou konn sa pastè a fè? Li pran de jèn fi nan mitan legliz la. M pa p di tout bagay non, m pa p di tout bagay, se pa denigreman m ap fè. Men fò m pale w de pastè a. Li met yon jèn fi agoch li, yon jèn fi adwat li, nan mitan legliz la. Li di, Nou wè de jèn fi sa yo, m marye avè yo jodi a. Nan mitan legliz la, wi, pèsonn pa di anyen non. Li rale bag nan pòch li, li met nan dwèt sa a, li rale bag nan pòch li, li met nan dwèt sa a, li di, Kounye a, si pou yon jèn gason pale avèk nou, Sa vènn boul pale. Epi ti medam yo reponn wi papa. Alò se sa pou m ta fè nan legliz mwen pou l ta legliz. Humm antouka ann kite non levanjil la twòp pou mwen. Hehe mwen se nan dosye manchèt mwen m ye wi haha cette question de zen pastè se pa pou mwen pèp ayisyen bon ann kite zen sa nap rantre nan lòt dosye ou kwè se koze madanm avoka kanpan bwa kale polisye kanpan bwa kale kliyan ansanm avèk avoka men se kwa listwa pèp ayisyen ann al swiv Koman zen an te ye. Mwen pase nan radio karayib kom mesye pierre menez deplase avet sa fanm. Non e madanm ni kom li di li pa avem se pa vre vandredi a marim domi lakay mwen samdi l domi lakay mwen dimanch li kite lakay mwen a 10 zè nan maten li Waw waw Frè se sè byen eme se telman bo le wap di marim marim waw. Waww. Antre nan zen an dirèk avè nou. Pa antre nan. Nou pral rapid, nou pral byen. Donk mesye sa a, avoka a, Pierre Ménès, se mari w? Mari Milou Betty, nou gen dezan ui mwa n ap viv nan kay. Tout moun konnen. Maten li kite lakay la 10 zè li pa antre lèl pa antre son polisye k rekonèt mwen ki di Betime ma ou nan diskisyon nan 41 avèt on polisye pou madanm ni m di evre. Sa vle di mariw a madan polisye. Mezanmi Eske w wè kote bagay bwa kale sa rive? Enben ok, mwen m al nan studio dam nan. Mwen di dam nan, Menes se mari m m ap viv avè l nan kay. Ou pa ka fè polisye a soti pou l tiye mari m. Paske mwen nan politik, si l mouri fanmiy Menes pral di e akoz de mwen ki nan politik yo tiye misye. Mwen m pa kite avèk Menes. Ah bon? Yè, Menez dòmi lakay mwen, vandredi, samdi, dimanch maten, li kite lakay mwen a dizè. L avèk dam nan. Dam nan rele Elizabeth André, menm gen Kòman w fè konnen yo ansanm? Wi, l avèk dam nan. Men se kliyan l se avoka a. E pa vrè ditou. Menez ap kondi machin fi a, al mennen l nan travay. Polisye a swiv Menez sou moto. Talè, talè. Pou l te tiye mari m. Tann m yon segond. Menez, si w ap tande, gen yon kle, m gen enpresyon, m pa konn si se kle pa w oubyen kle dam nan. E kle machin nou. Gen youn nan kle yo ki rete, li nan men m. Dakò, Menès, si w ap tande radyo. Wi. Jounen jodi an, m ap fè politik, mari m ap viv avè m nan kay. Lè m te gen pwoblèm, odyo k t ap sikile nan lari, nou kite zòn 42 a, n al nan yon lòt andwa, n al abite. Men m ap viv a mari m nan kay. Ni de lwen ni de prè, Menès di w l kite avèk Beti, se pa vre. Vandredi, mari m lakay mwen, samdi l lakay mwen, samdi l antre a inè di maten. Li pa di kote li te ye? Li te nan lari avèk zanmi l paske li toujou nan yon staff avoka ap bay blag fè politik paske mari m se timoun site solèy li ye jounen jodi an polisye a pran foto mari m li lage sou yon gwoup polisye sou gwoup polisye yo si mari m te gang mari m t ap gang site solèy li pa li pa t ap al lekòl jounen jodi a polisye a lè w gon fanm ou dwe achte Epeng ou fèmen koko fi a. Wouy pastè Marcel kenbem wouy. Mesye nou tande! Mezanmi ou wè kot bra kale sa hahahaha! Eske ou wè kote bwa kale a mennen nou pèp ayisyen? Eske ou wè fenomèn bwa kale a sa l fè? Mesye lè nou gen madanm nou achte epeng. Fanm ni. Mwen marim 2 zan 8 mwa m pap pèdil pou wadèvè moun Menes gen 2 pitit a 2 manman pitit manman pitit Menes yo poko janm relem on jou nan telefòn pou ta fè diskisyon avèm em konnen yo tout marim gen 2 pitit on gason on fi premye ti gason l gen 12 ans e men chèk marim kote lap travay sou chèk marim banm mouton m vin a tout prèv mwen gen tout. Wi se pou w mache wal reklame mariw. Nou renmen vòlè mari moun trop. Wi cheri se pou mache wal reklame mariw alèz mache ap papye mariw leta ba ou ou gen papye mariw nap kite bon sou pa gen papye mes humm. Sak pase la tande letènèl tande. M gen tout Men sou chèk marim. Mezanmi Ave di wa on nèg menm on ti bout papye w Wouuyy senyè Senyè senyè senyè Ou ka fè de kou men l pa pou ou cheri ou pa gen papye mari w ok Kenbe m pastè Map moutre nou foto mwen lè fèt mwen avèk mari m. Wayy manman manman manman Humm Madame nan se tè lap voye nan pwal pa nou hein ou pa gon mari foto fèt ou maryaj maryaj etc waww M pa kite men sou chèk mari m men konbyen kòb mari m ap travay nan ministè de la jistis. Ooh men koze a A vle di madanm nan gen tout papye mari l genlè se sof ak desè mari l li poko gen Men l gen tout papye mari l. Ha li gen papye maril. Li gen so dgi pèp ayisyen. Li peye tax pou maril. Anmweyy kenbe m pastè. Ou di sa ou di elik fè sa. Wi vandredi a mari m pa gen lot neg se avek m ap viv men yo koka wi. Eeh brasri nasyonal te debake. maril fè kok pa panse ou ka vòlè maril nan nan nan li pap pèdi maril vendredi men nèg la fè koka sou fanm nan ka mezanmi wo gason wi e menes ki fèm ni m pa gen lòt nèg sou menes avèl map viv nan kay pierre menes. Menas fè ti koka tou wi. Non pa vre. M te nan yon diskisyon avèk mari m. Mari m pa vle m fè politik. Li di, W ap fè politik, w ap sible, jounen jodi a ou pa fè politik. Mwen m pa t tande l. Vin gen yon diskisyon mwen a mari m. Men mari m pa kite mari m. Waww papa isi ou kapab wè li pa preske site non mesye se maril ok. Marann hahahaha atò on vye nèg paka fè diskisyon mwen tou hehehehehehehehehehehehehehe woy woy woy woy woy kenbe m senyè. Marim map viv a marim vandredi a marim lakay mwen samedi lakay mwen kite lakay mwen a 10 zè nan maten nan dimanch men li. E m pap bay manti. Wi Pierre Ménès, mari m. Wi, mari m li, avè l m ap viv, tout sosyete a konnen l, men foto mari m, men mwen a mari m. Men yo, ban m moutre nou l. E avè l m ap viv. Atò ou wè, kòman ou santi w nan moman an? Pou a yon nèg ou pa gen foto l. Nou pa gen ti foto ansanm, ou pa gen souch, hein? Chèk li nan men w. Kòman w santi w hein pou w pa gen ti foto anivèsè w epi w gen mari kon hahahaha kòman w panse w gen mari sa li pa fè ti koka sou w epi w gen mari mete mete. Viv nan kay e m pap fè kado men mwen men marim men men sa e pitit marim. Men pitit mari m, men pitit mwen mari m mennen a lekòl, w ap wè foto m avèk mari m, m ap pibliye yo la, m ap voye yo ba nou. M ap viv nan kay mari m. Non men kounye an la, pwoblèm nan la se ke e. Wi. Wi men yo. Foto misye pibliye, sa preyokipe w anpil hein. Wi paske avèk Menes m ap viv, si Menes gen yon pwoblèm e mwen genyen l, kounye a yo pral di e paske avèk fanm l ap fè politik lan, jounen jodi a li tonbe pou fi an, mwen m p ap gade sa Pierre Renel. M pap gadel kote sa pwale al pwale m pap gadel e pou fi al viv avek maril. Non men si esi menes li menm deside pa viv avèw. Sa e li menm mwen m avek menes mwen avek marim. Alèz Jerry alèz bebe kite melo nèg la diw li pap viv avèw mwen menm wap viv a mariw pwen ba. Lè nèg la panse l ka bon sou ou l ka chay li ka pete kouri ki kote an nou lè non waw humm aplodise frèz e sè wap viv ak mari w menm ak mari w wap rete li pa deside mwen menm se mari m pwen ba a yon deba sou sa hehehehe. Ew di w pap pèdi mari w. Non m avèk mari m. Non, Tèg li pa vle li menm. Si l deside, bon ou di m te nan kont. Paske fi an di ke w al fè l menas lakay li. M pa fè l menas, m al nan studio a, m pa p bay manti, m al nan studio a e m gen odyo frè frè dam ki vin la ki polisye ki fè m menas li di l ap tire m, mwen gen odyo yo. M wè l nan studio dam nan Elizabeth Andrea mwen di dam nan Menes se mari m jounen jodi a w pa ka lakoz pou mari w son polisye pou fè tire l m t al nan studio a m p ap bay manti m deplase m ale. Wi men men kounya yon relasyon an di fi a gason se konsantman se fò m dakò fò w dakò si youn pa dakò wi non tande non men si youn pa dakò rete avèk lòt donk. En terme de avoka, se manti. Ou pa dwe bay manti. Pa gen yon moun nan relasyon k pa gen yon pwoblèm nan relasyon. Pa gen da, pa gen lang a dan k pa mòde nan relasyon. Betty gon moun ki di nou sa poko gen 15 jou ou te vin nan emisyon avèl wi petyonvil wi ok avèk marim nan emisyon wi m te nan ona petyonvil a marim vandredi a tou. M renmen jan Betty ap di maril maril la. Wi maril. Alèz a maril. Vandredi a m nan ona avèl. M fè tout jounen avèl nan la rue. Humm ok ok ahh. Ke mwen Pierre Renel jounen jodi an vim sou kont fanmiy Elizabeth Andre e vi marim sou kont polisye a tou paske map fè politik sil mouri nan lari an pou fanmiy Pierre Menès pa di akoz de mwen li mouri son bagay Nou pa konn kote l pwale. E mwen pap fè politik. Tout moun konnen m nan politik. Si polisye a ta gen yon entansyon, m pa kwè l ka avanse. Paske la a, Menes vin la a, Menes mete lavi li sou kont polisye a. E ou menm k ap viv a Menes. Ya m, lavi m sou kont fanmi Elizabeth André. Paske mwen m bat pran Menes nan men fanm. Sa vle di ou pat rale l anba dèyè pyès moun. Ok Humm kenbe mou papa. Pandan 2 zan 8 mwa map viv avèl. Mwen poze w kesyon dirèk. Mwen lès eksplike ke se relasyon avoka kliyan li genyen avèk dam nan. Kisa ki fè w konvenki se madanm li oubyen menaj li? Ok, e paske gen mesaj jou swa, jou dimanch lan, yon lòt polisye ki rekonèt mwen ki zanmi Mari dam nan. Li di Beti, ou toujou nan 40 be? M di non, m pa abite nan 40 be non. Li di men ma ou non atèkasyon Dèlma 41. Mwen di nan andwa kote m abite a li lwen m pap kab deplase paske Menez gen machin nan men l m pa gen machin nan men m pap kab ni pran moto nan nwit lan. Enpi li di konsa enben oke. Menez nan diskisyon avèk polisye an. Polisye a al swiv Menez a tout fi a. Menm lè w sou avoka, avoka travay le maten, a katrè, senkè, biwo avoka fèmen. E ki lè l te ye lè sa a? Lè sa a l te nan nevè pral nan dizè, lè lòt polisye an rele m nan, zanmi Marie Elisabeth lan. Li di men Maou nan atèkasyon avè ton polisye pou yon dam. E Menes toujou nan stidyo fi an. Menes ap kondi machin dam nan. Èske ou konprann? W ap fè politik? Ya, m ap fè politik. Vi m. Nan ki nivo? A ki nivo? Gade je Ronel mesye! Nan ki nivo? Nan ki nivo w ap fè politik madanm? Ki nan ki pati nan ki estrikti politik ou ye? Mwen te nan, mwen te nan, mwen, mwen, mwen, mwen nan pati politik e FOPAK. Depi lontan. M te nan FOPAK, de, FDL, mwen te nan defile avèk Anèl Belizè. Tout moun konn ki Milou, kiyès ki Milou Beti. Jounen jodi a m ap fè politik. Tout moun konnen lavi m sou kont Andre Elizabeth avek tout fanmil paske Ok. nenpot sam genyen sou kont fanmil paske mwen m pa al chèche moun kont m ret lakay mwen map viv. Ok donk aprè sak pase a la ou toujou prè pou rete a mari w? Non sa pral depan de Emenes, mwen m pa konnen m kite a mari m, vandredi a l te lakay mwen, samdi l domi lakay mwen, dimanch nan maten l kite lakay mwen a 10 è, li ti cheri pase bon fèt jounen l deyò. Waww Wè la jistis gon bagay ki rele dwa marim aprann dwa fòl konn sak rele pa bay manti wa dam nan di wa dam nan pa vin bay manti pa vin pran pòz ou pa fi an e bagay avoka w ap regle non se pa vrè ditou mesye a polisye a patap pati dèyè Ménès li swiv Ménès 2 fwa m pa konn plenyen polisye a ni an pit ni an penti e m bal chèche konn nimewo polis telefòn polisye a pou m jwenn avèl. Vim sou kont polisye a, vi mene sou kont polisye a tou. Paske map fè politik. Ok. Donk euh bon yo paka antann yo pa gen pa gen posibilite pou yo antann yo. Non men. Sa pi rèd ke bwa kale wi. Banm di w, banm di w, banm di w. Banm zo banm zo. Tande tande tande tande tande. Sim konprann byen Betty di w li menm se mari l li konnen li toujou a mesye a. A e pawòl Betty. Men sèl sa m ka di Betty m pa konn si w tap tande radyo a. Menè di li menm li pa avè w ankò. Non e pa vre Menès pa ka bay manti. Gen bagay m pap repete sa rete pèsonèl mwen a mari m. Gen bagay mwen pap di nan radyo a. Ke mwen a mari m nou pa separe. Nou nan yon ti diskisyon. Nou nan diskisyon vre? Ya, nou nan diskisyon. Men vandredi mari m lakay la, samdi l lakay la. Li kite lakay mwen a dizè nan maten. Non men diskisyon sa a se te avan vandredi a oubyen se apre vandredi a? Avan sa. Sa se mari Betty papa ici sa se mari Betty. Yè m gen ti frè m ki nan edh ki voye mesaj ban mwen k dim sak pase la menm wè non w ap pibliye nan rezo nan kesyon w nan 5 segond bagay sa m di bon se pa grav e sa m fè m rele ti frè m nan k nan BLTSA l di m li te gentan gen enfo yo se sa l ap fè la e Epi m di bon, si se si se konsa, pase ke mwen pèsonèlman m pa konnen m gen pwoblèm a pèsòn moun, pase mwen m ka di m pase reprezantasyon nan peyi a, m te kandida pou majistra, e m gon karyè tribinal, m fè plis ke 13 an ap travay tribinal, kòm responsab pò e alò tribinal premye enstans Pòtoprens, kòm responsab sonorizasyon, e de la etan m ale e. lekòl de dwa, mwen jodi a m avoka m nan bawo Tigwav, m panse e bon petèt misye ka pa konn sa l fè a. Lè w di misye sa vle di ou konn kiyès ki fè sa? Toutafè. E Elizabèt Andre se kliyan m ok, li gen biznis li nan 40 B, mwen gen de sèvis mwen konn rann li, dimanch Li te bezwen gaz. M konn al dèyè, m konn al dèyè pase vi avèk reyalite a nou tout konnen l, gaz la pa fasil. Men lè m rive nan 41, m toujou gen ekip pa m depi m rive ki fasilite m pou m jwenn gaz la. Epi m al dèyè gaz avè l, nan moman an misye te, polisye a te nan yon altèkasyon avè l. Epi lè polisye a nan yon altèkasyon avè l, li di misye bon, nou pa t gen twòp tan ansanm, nou gen 3 mwa, se manti w ap ban mwen, bon Nou pa ansanm ankò. Alò, ekskize m pou ekspresyon an, l di kite dèyè l an repo. Epi misye swiv mwen nan 38, lè l rive, men 38 se kote tout ekip mwen ye. Epi m kanpe de kote, misye ap fè altèkasyon avèk dam nan. M saj, li pran telefòn li, l ale. L al rejwenn Beti. L al rejwenn Beti. Kès Beti? E Milou Beti. Li bay tout enfo de dam nan. Betty vini vin fè dezòd nan biznis dam nan epi aprè tout sa misye fè li di lòt zanmi dam nan se pa ankò fini li gen lòt bagay lap fè toujou. E poukisa se lò vini dabò ou kwè misye e polisye e polisye an fonksyon ou ta ka pa pale nan enspeksyon jeneral e pi pale enspeksyon jeneral e pi bon. Bon ou pat konn si misye te vyolan konsa? Non. Ou genlè te bon pou misye anpil wi, misye pa deside kite. Mèt la papa ou te ka mouri chè. Se sa mwen. On moun pata avon moun ou pa avèl ankò mpa wè ki pwoblèm misye gen nan sa. Men mèt la ou pa deside kite kliyan an tou? Se sa ou te di. An pa nou ri, se kesyon m mande mèt la. Koze yo pa piti ditou. Byenvini nan Ayiti, peyi spesyal. Mezanmi gade imaj sa. Eske w wè kot kòripsyon an rive? Ale wè papa pitit la k pa vle ba li kòb wi. Kounye a pou manman an monte yon machin, bay manman a pitit paske w pa ta ka monte sou yon pitit moun konsa. Ay chita l chita sou timoun nan. Mesye okipe pitit nou ok. Humm ki istwa hehehehe ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sa antouka pèp ayisyen janm toujou renmen dil ayiti dictature la pèl dè zanti ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki vivra vèra ki moura. Kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun non pa m se Fouco, randevou kase nan yon lòt videyo, bizou bizou one love.